Mesye, peyi a vin twò dwòl pou nou bò isi a. M pa ka fè 14 an etid, m gen m fè 7 an etid kounye a pou m al pou m al man yon djòb se masisi m vle fè. Sa Ariel masisi ap fè sou pouvwa a. E menm kolonèl, menm tete Jovenel, menm tete Martelly a ki mete nou atè a la. Wè mwen m pa pè mouri. Woy ou wè jodi a m bay vizaj mwen m pa vle mouri paske peyi a pa bon woy manje yon gallon gazman 300 dola hein m gen machin m gen moto men men pèsè nan kisa n ye la hein. Prensipal revandikasyon nou kisa l ye menm? M bezwen Ariel demisyon nèt. Demisyone. Deson demisyone. Mwen map di, 25 an daj, m son chimis, e m son etidyan an dwa. Pou m di nou pa ka viv, nou pa ka nan fakilte, imajine n ap sot konpoze Gonayiv pou nèg fè bal pou nou, ekip anti etidyan mouri! Èske n ap viv mesye an nou peyi konsa? Èske n ap viv? Poukisa ke nou nou pa met presyon pito? Gad yon pil fatra n ap viv la non frè m. Jodi a men yon djòb, jodi a men yon djòb, kounye a e masisi w di m fè? M pa kache di nou, Ariel Henry tout sa lap fè a e rad marinad. M pa kache di nou, pèp la li menm san Dessalines nan antre nan li menm nan lespri l pou le moman kounye a la yon lòt fason. Ou wè fason. Jodi a, sa fè nou dezyèm jounen kote nou deside n ap voye mesaj bay Ariel Henry ki se premye minis nil peyi a konnen pou n di l zafè gaz moute 104 dola e pa pou nou nan Fostin Premye. Nou tou lanse mesaj la dayè w ap wè n devan yon ponp. Nou pa met dife devan l, nou pa fè anyen devan l. Nenpòt ponp ki resevwa yon gaz, li vin vann li a 104 dola, nou menm nou sèmante n ap boule l. Gaz la, Ariel te rete met 50 goud sou li, nou te mare senti nou, nou te mare kè nou pran l. Men jodi a n ap di avèk Ariel Fòk li detounen sou desizyon l lan prese prese paske nou pa bay chans avèk sa l vle fè a. Se pitit malere, malerèz k ap soufri. Jodi a, lekòl pral ouvri. Kòman yo pral kòmanse peye yon kous moto pou y al lekòl? Yo pral peye yon kous machin pou y al lekòl lè w moute yon gaz 104 dola. E pa bliye, si m ap fè nou rapèl, Jovenel te met 15 goud sou gaz la Te genyen barikad, peyi te lòk. Enben jodi a nou bay repons sa a. Nou di yo, jodi a peyi a li menm li lòk, li an mòd lòk. Nou sou dezyèm jounen lòk nou. E nou pap kanpe toutotan Ariel poko adrese l avèk nasyon an pou l di l ret, li detounen desizyon sa a li te pran e pou n avanse pi lwen avèk li. Si l santi menm li pa kapab, kase nou wè l prèske sou baton paske l ap tranble, pou n di l bay peyi yon chans. Retire kò l, gen anpil inivèsitè. Nou menm kòm jounalis la nou ka fè anpil travay. Sepandan jodi a yo mete nou deyò, yo prèske mete nou deyò nan sosyete a atravè politik. N ap di nèg tradisyonèl sa yo, l a pa la ankò. N ap voye yon mesaj bay Andre Michel, n ap di l wè sa k te pase avan, gad sa k ap pase kounye a. Bato te bat chen blan, jodi a l ap bat chen nwa. E n pa p pran l nan men l. E nou di l ankò, n ap voye mesaj sa a ba li pou n di l e pa paske barikad nou se avni nou non, se paske n estime nou wè y ap koupe souf nou. Yo vle tiye nou. Yo vle yo vle mache sou fyèl nou. Jodi a se kòd ki mare senti malere malerèz yo. Jodi a se fòs, se nan mi apiye pou yo pran fòs, tèlman bagay la di pou yo. Ensekirite pwograme, kidnapin telegide, tout nèt nan mouda popilasyon an. Y ap mouri pa pil pa pakèt, manman pitit. ap kriye agoch adwat maten midi e swa, jodi a nou di bagay sa a li pa ka pase konsa enben nou pran desizyon jodi a w ap wè lè w pase nan foste premye w ap wè se chèn nan pou w leve pou w pase lapolis n ap voye yon mesaj ba ou n ap di w tanpri pa itilize zam ou yo pou nou fè zam yo bèbè paske yo sot nan zantray nou kòm popilasyon yo sot nan zantray malere malerèz yo jodi a n pa ka kite sa ap klewonnen sou nou lan nan peyi a la n ap rele pèp souvren an leve kanpe n ap di Ariel li fon erè. Paske l fè revolisyon an kòmanse sou li. E nou p ap kanpe, nou p ap bat ba. Radòt, tout se radòt li ye, anyen pa janm fèt. Jounen jodi a la, pèp la nan lari la, toutotan ke nou pa jwenn solisyon ke n ap chèche an, kote ke pou Ariel kite peyi an, youn demisyone, epi dotranplis tou, pou satisfaksyon pèp la kapab, pou satisfaksyon ke n ap chèche a pou nou kapab jwenn, kapab pase, revandikasyon pèp la kapab pase. Si tout fwa ke Nou nan lari an, nou te konn achte gaz la kòm yo di a 300 dola, a 300 dola galon. Nèg yo tou pran, ou konn sa yo fè, sa k pase la, banm eksplike w, ou konn sa yo fè, sa k pase la, nèg yo ban nou woulib, yo kite n ap pede achte gaz la a 300 dola, 300 dola, 300 dola, 300 dola. Alòske yo te gen yon plan, ki plan ke l ye? Plan an, yo pral vini pou yo monte gaz la a 110 dola, 550 goud, si tout fwa ke nou te konn pran l. Nan lari an a 300 dola a chè si m te konn pran a 3 nèg yo nèg yo nan lari a yo pran a 300 dola sa pral pa lwen monchè annou ann ann moute l a 550 goud la se ke si yo moute l a 500 goud nou pap di way e poutan se byen konte mal kalkile ke l ye. Lè w ap travay nan enstitisyon lapolis se yon bèl bagay, w ap travay pou peyi w, w ap bay peyi w sèvis. Men jounen jodi a si n ap manifeste, ou pa wè okenn zam nan men nou, ou pa wè okenn boutèy nan men nou, ou pa wè anyen nan men nou. Jounen jodi a nou kenbe fèy bwa nan men nou, nou kenbe papye nou nan men nou, n ap rele aba Ariel Henry, jounen jodi a w ap ba nou kout bal nan tèt. Nou nap mande yo ke se anndan vant pèp la soti, ou pa ka fonksyone konsa. Ou pa santi ke polisye yo vin tire sou nou pandan nap fè mouvman sa? Wi paske nou e gon machin lame ki pase la, li fè li vide plis de bal sou nou, pase se paske nou nou apiye nou kote ki fè nou pa pran bal. Jounen jodi a m pa kwè ke. Ariel Henry vin mete nou nan yon sitiyasyon deplorab konsa. Chak grenn polisye kap ki nan enstitisyon lapolis la, lè wap travay nan enstitisyon lapolis se yon bèl bagay, wap travay pou peyi w, wap bay peyi w sèvis. Men jounen jodi a si nap manifeste, nou pa ou pa wè okenn zam nan men nou, ou pa wè okenn boutèy nan men nou, ou pa wè anyen nan men nou. Jounen jodi a nou kenbe fèy bwa nan men nou, nou kenbe papye nou nan men nou, nap rele aba Ariel Henry, jounen jodi a wap ba nou kout bal nan tèt. Nou nap mande yo ke se anndan vant pèp la soti, ou pa ka fonksyone konsa. Ou kontan di ke polisye yo vin tire sou nou pandan nap fè mouvman sa? Wi paske nou e gon machin lame ki pase la, li fè li vide plizyè bal sou nou, pase se paske nou ape nou kote ki fè nou pa pran bal. Jounen jodi a m pa kwè ke Ariel Henry vin mete nou nan yon sitiyasyon deplorab konsa. Lajame ki ap moute, anpwann, epi gaz la ap moute ankò. Epi, banm di w, la Repiblik Dominikèn, la Jamaïque an pa an valè. Popilasyon an santi yo bouke, yo fatige, yo pa kapab ankò. Chak jou nou leve, lè nou konprann gon chanjman, lè nou gade gon chanjman nou wè bagay yo vin pi mal. Nou gon sèl desizyon ke nou vle pran jodi a. Ariel ou te vini se pat nou ki te rele w men se ton yo ba w yon plas pou te kapab dirije pou te ka fè bagay ki byen men analiz ke nou fè nou wè Ariel pa gen anyen serye ke lap regle an giz pou Ariel regle yon bagay serye nou nan plis chomaj chak jou yap kidnape moun chak jou moun ap mouri. Ariel fèmen bouch li li pa di anyen donk nou pa gen pèsòn ki ka di yon mo nou pa gen okenn dirijan ki ka kanpe pou l di yon pou l di yon mo pou bagay la plase enben jodi a Ariel nou bouke avè w nou pa pran okenn anyen nan men Ariel jodi a ke sèl desizyon nou ke Ariel kite peyi sa pou nou kapab gen yon lòt moun ki kapab dirije ki serye ki onèt ki kapab dirije peyi a. Donk Ariel ou pa gen anyen ou pa gen kapasite Ariel ou pa gen anyen ki bon ke ou ka fè ke desizyon an ke ale pou yon lòt moun ka vin dirije peyi a mès